Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Kontan dèt avèk vou, epi nou pral fè yon ti pale byen sur. Ebyen, ban m yon ti pèmisyon fanatik yo, Paske m ta kapab di gen sa n rele yon sòt de partaj de fanatik. Men ekoute, m te fòmile dè ve a landwa de tout Ayisyen, sila yo ki aletranje, tout moun ki nan soufrans. Men, m gen yon ti mo de kouraj tout afè patikilye ak anpil konsè e konfrè. D'abord les gens qui font partie de la presse traditionnelle, radio et télévision, et puis sila yo ki yo menm sou rezo sosyo tankou youtube, facebook et latriye. Permet ke mwen site kelke non. Non mwen pa site yo mwen renmen nou anpil, big up ak nou menm tou, se pou nou pa fè jalouzi. D'abord map profite pou m kapab voye yon gwo kout chapo e m bese m byen ba pou m kapab salye kouraj, Yo nek takou Kesnel d'Orléans. Hein. Merci beaucoup. Kesnel, j'adore tes trucs. C'est vraiment fascinant. Et ou travaille en pile. Ou gain pile courage pour capable arriver dans niveau ça. Tac 509. Avec la voix de Foucault qui fascine beaucoup de gens parce que elle gère. Elle gère bien le truc. Surtout le côté bouffon des choses. Merci Fouco courage à toi. Eko lakay mon frère big up anpil kouraj an 2022 travay la li te pozitif an 2021 ke ou kontinye konsa Haïti diversité je te connais toi même ben nou pase anpil tan ap travay ansanm e nou toujou ansanm entre ou menm avèk RL prod gen yon veritable mixité big up à toi actualité locale TV m pa vle site non an non men gen yon moun ki dè chanèl sa. Franchman c'est l'homme le plus sage en 2021 que je connais moi même paske pa gon lè w rele l ou di l ekoute m bezwen video sa wi epi aprè kelke segond lè w gade w wè video a vin jwenn ou par telegram merci beaucoup m pa vle site non w paske ou kache dèyè yon idantite tou travay la te pozitif Machann Zen Ayiti merci anpil frè m anpil kouraj ou la. Mwen se fanatik ou e nap kontinye travay Wendy fèl bon bagay frèm ou soti lwen pou rive kote ou ye a nou konnen gen anpil kritik men ekoute malfini kap vole anlè m pa kwèl gade moun kap voye wòch dèyèl atè konprann byen genyen la fille que j'adore Michelle Michelle Sainthe Mitchell Saïti. On t'adore, on t'aime, ou genyen yon fason ki pwòp a ou menm, inik. Bon travay. Fridel! Sa jous, on collabore ensemble depi un an je peux dire. Men franchman si m pa t konnen w, m t ap pèdi yon bagay nan vi m paske m dekouvri yon pèsonalite lakay ou. Popourri! En forme! Un homme qui est très sage quand il parle au téléphone! Wendy 509 Merci pour le groupe! On a pu partager connaissance ensemble! Haïti Buzz! Mon frère! Anpil kouraj! M konnen w s on nèg ki gen anpil detèminasyon. Il y a également Sans Limite Production, L'estomac glissé et anpil lòt nou pa site non yo, m pa vle nou fè jalouzi. Men tchenbe rèd pa moli, travay la pa fasil. Être Youtuber? Se seskrime davantaj pou apòte un maksimòm denfòmasyon bay gran piblik la. Alò se parti pou votre emisyon! Deja bagay la rèd an 2022! Nou prale nan euh ki kote m ta ale anvan la? Bon m ale Meksik! Gen yon zòn ki rele Tijuana. Ayisyen yo an danje nan zòn sila. Jounen dimanch 2 janvye 2021 an, genyen 2 meksiken ki fizye yon Ayisyen. La photo m'est parvenue, la vidéo m'est parvenue également. Donk, lè mwen mande ki sa moun sa yo te genyen, bè ekoute, yo di m ke Ayisyen an se te sèlman yon ti dispit li te genyen avèk 2 Meksiken sa yo. Yo rale zam yo, yo fizye l. Men ekoute, lè genyen de moun ki vini sou plas pou ta kapab reklame kò la, lè polisye depeche sur plas, yo fè moun yo evakye, yo okipe yo de kadav la, yo al fè afè yo avèk kadav Ayisyen sa. Sitiyasyon Ayisyen yo pa bon ditou! Paske la pèsòn ki ma anvwaye se mesaj, èl ma aple pou me di Reel Prod, dites quelque chose pour nous. Paske sa va grav. Lôt bò a, yo pa respekte moun sa yo ki an atant pou ke le syèl kapab di yon mo pou yo pou yo antre nan peyi Etazini. Le quotidien de ces gens là, m ta kapab di se yon quotidien cauchemardesque. Si yo touye ou, pa gen moun ki pou pale pou ou. Si yo bat ou, pa gen moun ki pou pale pou ou. Men ekoute, nou apiye sou sonèt dalarm nan pou n kapab fè eko ak revandikasyon moun sa yo. Yo se imen. On è an 2022. Lemond, se sa k fè nan dènye emisyon ke n te fè nan fen mwa. Desanm nan pou ane 2021 an, nou te di ke le mond va mal, nou ka rezoud yon seri de pwoblèm nan mond la men ekoute fòk genyen tout pwoblèm sa yo pou ke le mond va byen nan je mechan yo, nan je malfektè yo. Ekoute, dit kelke choz pou se jan la ki kwoupi, ki ap tann pou ke otorite yo kapab di yon mo pou ke yo menm yo kapab soulaje. Se triste map gade poum wè foto ayisyen sa ki tonbe, video ayisyen sa yo filme voye ban mwen e ke pa gen yon moun ki pou di yon mo. Li gen yon fanmi. Li gen fanmi nan peyi dayiti kanmenm men ekoute se grav. Yon pote boure ki fèt sou zòn Maya a. Anpil bal voye nan direksyon Maya a. Kisa ki pase? Fòn di ke daprè yon tèks. non kapab li qui déjà fait la une sur les réseaux sociaux, il y aurait, moi je mets ça au conditionnel, Sept morts et plusieurs blessés par balle dans affrontement armé dans Badelma. Nous sommes le dimanche 2 janvier 2022. Affrontement armé déclenché dimanche 2 janvier à Neg armé, Mayar, Maillard, Dèlma 2, Dèlma 4 e Dèlma 6. Deja 7 moun pèdi lavi yo. Plizyè blese pa bal. Se yon ben de san dimanch nan sèten katye nan zòn Ba Dèlma a, daprè sa yon abitan fè konnen. Lè n tande nouvèl sa a, nou te ale eseye rekeyi yon maksimòm enfòmasyon pa rapò ak sa k ap pase a. Ebyen ekoute nou jwenn yon ti bagay pou ou. Tande byen la fami! Sizè di maten, on pè aple sa yn tantativ denkirson. Lèzòm zame de Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, nèg yo pete lekòl Dawome a. Tande byen wi! Yo antre nan Dawome. Yo travèse nan Daniel la. E daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke nèg yo ta mete dife nan lekòl Daniel Fignolé a. Genyen plizyè moun ki pran bal nan kad pote boure sa. Tande byen, lè nèg yo rive, nèg yo kòmanse pete bal. Yo moute anlè a nan blòk site Kadè m kwè nèg yo file bal daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen wi an direksyon de mache a. Sa w tande a la a? Mache a lage! Machann yo pa gentan vann pou 5 kòb penich e yo lage pye yo. E m ta kapab rele sa yon sòt de fiziyad paske kant kèlken a fikse son arme sur. Men, pandan nèg yo ap lanse fe dartifis sa yo, genyen anpil bal tou ki t ap chante. Paske nèg yo pran pretèks se fe dartifis apre sa, y ap voye bal. M kwè se an direksyon Maya. Ben ekoute, antre Belè, Maya, Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, se toujou le menm pwoblèm. Gen anpil deklarasyon ki t ap fèt pou dire ke ekoute, on attend le 31 décembre 2021. Nou bay moun yo dat sa a. Men, pase dat sa a, lòbèy pral pete ankò. Ebyen, jounen jodi a la n ta kapab di, de, kat, sis, atake! Maya reponn. Men, anpil moun tonbe. Anpil moun blese. Sa ki kouri al lopital, men se grav. Se grav paske nou sòm deja an 2022 e le dezyèm jou di mwa de janvye an sèt ane, sizèr di maten, Lòbèy pete, abitan yo pran nan cho. Eske m ka kontinye pale a nèg yo toujou? Wi yo tande, men eske sa m ap di yo a y ap mete li an aplikasyon? Paske fò m di nou byen mesye, Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, fòk nou ta fè sa n ta kapab rele yon sòt de karnaj. Anpil domaj kolateral pou n ta di bon n ap fini ak zòn sa yo. E moun ki anfas nou yo, yo batay tou. Nèg Bèlè, nèg Maya, fò n ta fè yon veritable carnage pou n ta fini avèk kesyon sa. Men, nèg ki anfas nou yo, yo gen zam tou. E se bagay nèg Ba Dèlma yo konnen, pou rezoud kòmsi pran yon zòn, èske se pral bagay ki fasil? Li p ap fasil. Men fòk nou itilize bal, fòk nou gaspiye bal, Fok nou gaspiye lavi kretyen vivan e o final se pa pou votre satisfaction. Ou wè batay nap fè a mesye? Li pa pou satisfaction nou. Tande byen li pou satisfaction moun kap vann bal, moun kap vann zam paske kant sèjan la vwa ke zòn yo an debandad yo kontan paske bal ap gaspiye yo pral fè kòmand bal. Donk ou menm ou chanpyon. Men, moun ap mouri. Eske nou konprann? Moun ap mouri. Antouka mesye, e a chak fwa nou frape, mwen m toujou gen ladesans pou m di nou, poze! Pa touye moun! Sispann touye moun! Depi kilè n ap batay? Men fò m di nou ke. Pou koze Beler la, il y a quelqu'un ki nan centre obsession mesye yo, se Kempès. Sa vle di nèg yo gen anpil pwoblèm avèk Kempès. Donk se pou m di nou ke chak nèg yo gen yon pwoblèm avèk yon seri de nèg. Pou anba a se Barbecue. Pou anlè a se Kempès. E ou wè Barbecue toujou ap fè yon ti pale pou l di w men kiyès Kempès ye. Donk sa vle di se quelqu'un ki okipe centre obsession mesye sa yo. Mè mesye nap batay lontan wi. Nou poko ka rezoud pwoblèm nan antro nou. Dèlma 2 kraze, dèlma 4 kraze, bèlè kraze, e pwoblèm nan pa janm rezoud. Bandi tonbe, moun nan popilasyon an tonbe, nou kontinye ap batay. Antouka mesye, m pa kwè li evidan pou ki an 2022 an pou nou pa ta bay pèp la yon chans pou n di yon ti bagay pou pèp la, pou n batay pou pèp la pito. Itilize zam nou yo kont gouvènman an. Poukisa n pa itilize zam sa yo pou n di. Nap goumen kont Ariel. Nap goumen kont moun sa yo ki mete nou nan sa nou ye jounen jodi an. Men nou pito ap batay antre nou. Batay! Men sonje m di nou ke batay sa pap fè anyen pou nou. Dayè se dlo lap mete nan je nou paske li pap rezoud ankenn pwoblèm. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!